Bonjour bonsoir la famille, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Yon gwo chèf gang tonbe jodi a. Men, chèf gang sa a, m ta kapab di, èske se yon chèf gang ki t ap fonksyone an solo? Hein? Paske, pa bliye m te di nou ke m te mete yon gwo pwen entèwogasyon pa rapò ak videyo ki te vin jwenn mwen jodi a sou sitwayen sa a ki li menm tonbe bò moun tchiz. Misye te gen yon zam nan men l, ebyen, La polis sanse pran zam nan. Eske yo fin egzekite sitwayen sa paske jan misye pran bal la misye pa tap ka leve sinon se ta yon anbilans ki pou vin leve l. Ou menm ki gen chans mwen voye video sa ba ou deja se yon video ki dire anviwon 25 segond. Wap wè yon sitwayen ki avèk yon mayo plizyè koulè sou li. Kràn raze. Li gen yon telefòn selilè nan men l. Pantalon jeans. Misye ap benyen nan san. Qu'est-ce qui s'est passé? Bang! Yo tire sitwayen sa. Jusqu'à présent c'est un citoyen. Men imedyatman ou fin tande non kiyès li ye wap di ah! Son move grenn. Ebyen tande byen! Sitwayen sa a m te mete yon gwo pwen entèwogasyon bò kote non l lan paske m te di non ke m pral chache enfòmasyon. Mwen vini ak enfòmasyon pou m di nou ke sitwayen sa a rele Ti Klodi. Gwo gang nan Matisan ki te nan lame Ti Manchèt antre 2004 e 2005. Misye fè gwo gèm wi, yon nèg ki te kontwole prèske tout Matisan, ki te batay kont Wilkens, ebyen na va konprann. Fò n di ke misye mouri a 47 an, gen anpil nèg ki konnen misye, ki gen respè pou misye paske s on ansyen moun. Men ekoute fanmi sa a sanble se yon move fanmi paske. Misye gen plizyè frè li ki mouri nan gang. Gen Ti Nixon, gen Reginald, e aparaman daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, se ta sèlman misye ki rete. Misye, m panse ke Bondye te sifle yon ti pawòl nan zòrèy li pou di ekoute, ou kapab sove, men m ba w yon dènye chans, pran yon lòt wout. Ebyen misye pa t tande ti chichotman sa a, paske imajine w, Misye fè 10 ans nan penitansye nasyonal. Epi aprè, misye lage, misye al lage nan menm bagay yo. E jounen jodi a la, men sa ki pase. Donk, ti Claudy pèdi lavi l. Brèf. Avan m ale pi lwen avè nou, m ap mande m èske anpil Ayisyen pa pèdi tèt yo? Paske jodi a la map tande yon emisyon sou maten deba gon sitwayen kap pale nan louko paske genyen gwo mobilizasyon kap fèt la 29 mars ebyen kont kidnaping kont ensekirite èske ou konnen sitwayen an vini l di yo pral pran lari an pou di non ak kidnaping non ak ensekirite epi mande depa Jovenel Moïse men sitwayen sa mechan wi mesye. Bon nou gentan asasinen mezanmi yo gentan touyel epi wap mande depal non jovenel moïse la son non menm nan domi non sa pa ta dwe paret nan bouch ayisyen anko non se fini dako donk mwen pap tou di sitwayen sa monche mèsi anpil ou pa bezwen di anyen anko paske neg sa aparaman e pandan lap patispe nan emisyon sa ou kapab poze tet ou kesyon pou mande eske mantal misye pa altire ou pa. Brèf. Batay Bèlè avèk Dèlma, ba Dèlma. Ebyen fò n di ke mwen jwenn kèk eleman enfòmasyon. Men mwen poko genyen tout enfòmasyon paske pa bliye m toujou pwomèt nou ke mwen menm m ap ba nou enfòmasyon ki reyèl. Nou sonje m te di nou ke gon premye atak ki te fèt se nèg Bèlè. Ebyen jodi a la a m ta kapab di gon ripòs ki bay pa bò kote Nèg ba Dèlma. Enfòmasyon ki rive jwenn mwen fè kwè ke yè les hommes de Bel-Air ils avaient tenté de faire une irruption. Yo pase sou tèt Dèlma 2 an, yo vide bal. Enfòmasyon nou kapab fè konfyans ta fè konnen gen 3 moun ki pèdi lavi yo. Ok! E pi jounen jodi a la a, ebyen nèg ba Dèlma yo fè yon moute tou. y al foule bal anlè a. Men gon premye eleman enfòmasyon ki fè m kwè ke genyen de twa grenn nèg ki tonbe. Eske nou konprann? Genyen de twa inosan ki pèdi lavi yo tou. Paske batay sa yo se toujou inosan ki mouri plis. Batay la te vrèman myèl maten an paske m ta kapab di tout zòn ki anviwonnen ba Dèlma yo, blòk ba Bèlè, bagay la te vrèman cho. Eske nou konprann? Men, sou idantite moun ki mouri yo, si gen, jan m te di nou, sòlda ki tonbe, enben n ap chache idantite moun sa yo pote ba nou. N ap fini avèk Ti David. M ap siv, m ap suiv Ti David de prè. Eske nou konprann? Nan yon premye tan, m te mande m èske Ti David fou. Men kounye a la a, avèk kostim ki sou Ti David, Ti David ap pale pawòl Bondye, kounye a m kapab poze tèt mwen kesyon pou m di, èske Ti David serye? Paske m pa ka pèmèt mwen pou m di Ti David fou la a. Ou konprann? Ebyen jounen jodi a la a, Ti David moute ankò paske se chak jou yn videyo jisteman pou sansibilize lapopilasyon, pou demande aux hommes de 400 mawozo ebyen pou yo kapab pran konsyans. Li adrese li ak Lanmò San Jou. Ak gaspiyay epi yon yon ann tande e gade alafwa. Mwen salye lemond Ayiti m salye w tout dyaspora yo nèt an jeneral mwen salye nou e yon gwo kout mesaj mwen vle voye yon konsèy mwen vle voye bay Baz 400 mawozo antièreman espesyal yon yon lamò gaspiyay e mesye bondye renmen nou bondye renmen nou bondye pa dakò lè moun ap fè sa ki mal wi se vre mwen fèmen liv la bondye pran liv lan M pa nan pale de liv 400 mawozo paske de koetise 5 disèt mwen son lòt moun. Se konsa tou mwen son lòt moun nan mwen renmen tout moun. Bondye pa vle wè lè moun ap fè moun abi, Bondye pa vle wè lè moun ap fè moun mechanste. Si Bondye ka kreye m mwen ka la toujou, Fò m pale pou li. E nan Labib li di tout moun ki pè pale pou mwen m ap pè pou m ap pè pou m pale pou yo tou. Wi se yon obligatwa pou m pale nou de Kris e pou m fè nou konnen kiyès ki ki Bondye a. Mesye m voye salye konsyans nou men m ap toujou di nou se sa k nan tèt nou an m ap toujou di nou kite fè sa k pa bon. Paske nan fè sak pa bon, pa gen oken avantaj ki genyen ladann. Ti mesye Bondye renmen nou. E yè m apri nou fon dezòd, li pa pote m byen. Yes, yè m apri nou fon bèl dezòd, li pa pote m byen. Mesye m pote yon mesaj pou nou, m pote yon konsèy pou nou, Kote David te si tèlman kontan avèk Bondye l te chante chante sa a, e l te ekri som sa a tou, ki se Som 45 vèsè 20. Li di, L ap pwoteje tout moun ki renmen l. Men, l ap detwi tout mechan yo. Mesye, m pa ta renmen Bondye detwi nou. M pa ta renmen Bondye fini ak nou, paske nou se pitit Bondye. Nou se kreyati Bondye. Bondye renmen nou, mesye. Poukisa nap fè sa a mesye poukisa nap fè sa a mesye mesye pa pouvwa bondye bon mwen an m mande nou padon m mande konsyans nou padon men m pa mande dyab nan tèt nou an kap fè nou vòlè kap fè nou fè sa t pa bon an padon pa gen oken jounalis ki ka rele m ki pou mande m rann kont de baz 400 mawozo jamè mesye bondye renmen nou mesye bondye damou nou mesye bondye renmen tout moun bondye renmen tout moun E sa e sa l di nan Som 45, vèsè 20, Li renmen tout moun k ap fè sa ki byen. Li pa renmen Li pa renmen wè lè moun ap fè sa ki mal ti mesye. Mesye pran konsyans, peyi a pa pou nou sèlman non mesye. Bondye renmen nou wi mesye. Ou wè, nan Jan 14 vèsè 15, Li di, Si nou renmen M, se pou n o, obeyi kòmandman M yo. Yes. Li di, Si nou renmen M, kòmandman Egzòd 20 an, Revelasyon 22 vèsè 15 lan, fò nou aplike l, pa vòlè, pa fè tout lòt bagay yo. Paske moun k ap vòlè, yo gen yon letan dife k ap tann yo. Men se renmen moun, renmen pwochen w kòm twa menm, mesye. Renmen moun, mesye. Yè mesye map ri. Konprann? Nou pran, nou nou pran 3, 3 kamyon gaz sendomeng mesye. Apre sa mesye san, san kote lòt ti machin la mò sanjou. Pou kisa w fè sa? Yon yon, pou kisa w fè sa? Hein? Nou wè mwen menm ki te ansyen chèf baz 400 mawozo, mwen menm ki te premye chèf, ou konprann, m sòti, m kite baz la. Men mesye, nou ta pran konsyans de mwen menm ki kite baz la pou nou ta sispann. Hein Ricardo, se ou t chèf Backup, ou ka pran yon inisrativ, ou ka pran yon desizyon. Di mesye mwen menm, mwen m p ap fè jan de bagay sa yo Ricardo, e Sendomeng ou te ye, poukisa ou pa tounen Sendomeng? Poukisa ou pa fè kòb ou al nan lòt ti peyi? Poukisa ou pa al nan lòt ti peyi? Sa vle di mesye, se sa pou nou fè menm pou nou wè nou alèz? Hein? Mesye, wi! M te ladan n pa ladan n ankò. Wi m te vòlè m pa vòlè. Mesye nou granmoun mesye. Nou chak ka chache yon travay pou nou fè mesye. Nou ka pran Jezi pou sovè nou mesye. Hein pou nou pa fè sa k pa bon. Si nou pran Jezi Bon li pap manke beni nou non. Li pap manke beni nou non. Ou konprann? Mesye li pa bon. M santi m pa alèz lè m wè sè m ak frè m ap kriye. Nou te wè sa tou tout lè m te anndan m pat janm renmen yon seri de bagay men mesye kounya la poukisa mesye nou pa chanje mesye chanje nou mesye men yon bann jèn ti gason nan sendomeng ki aprann kondi bakolodè ki aprann kondi kamyon pou yo ka ba paran yo manje pou yo ka bay fanmi yo manje mesye pou se sa mesye nou pran peyi a nap fèl Hein lamò san jou poukisa wap fè sa yon yon e kò di emilio non e dola dola dola moun pa konn fè moun milyonè non ou poko milyonè non zanmim hein ou poko milyonè non lè ou milyonè se lè ou pran ou fon kenkayri epi wap vann siman a benefis 50 dola a benefis 100 dola ou milyonè se sa wi ki yon bon milyonè bon enfiniman mesye m santim pa alèz. lèm wè nap fè jan de bagay sa yo wi bouch mwen pa la pou joure moun paskem yon lòt moun bouch mwen pa la poum fache sou nou paskem pa menm moun avè nou paske se vòlè nou ye nou toujou ap fè sak pa bon men mesye m ta m ta konseye nou pran konsyans lamò san jou bon Janm, ou son bèl ti gason. Poukisa ou oblije fè moun ap pale de ou tout tan? Hein? Kamyon yo nou pran nan men moun yo mesye. E chofè yo ye, yo pa mèt kamyon non. Men se abi n ap fè yo wi. Ou konprann sa m di w la? Sa son abi l ye. Sa son pwoblèm li ye. Ou konprann? Kòlèg Vitelòm. Poukisa n ap fè sa mesye? Sa vle di, menm jan komisarya Grantye a lage, lage anba abanò. E konsa, menm jan komisarya Grantye, komisarya Kwadèboukè a. Ou konprann, yo lage peyi a ba nou. Men se menm si nèg sa yo ba nou dwa pou n fè sa nou vle nan peyi a. Konnen lè n ap mouri yo p ap avè nou. Konnen lè yo arete nou nou pral bre prizon. Konnen yo p ap ka vin lage nou. Paske nan men pèp la nou pral ye kounye a. Enfiniman mesye, si nou kontinye nan fè sa ki mal, yon sèl bagay k ap tann nou, e se dife k ap tann nou. E nou ka pèdi manm nou tou. Ou wè mwen menm? Lanmò m ta konseye w kite sa. Ou wè mwen? Ou wè mwen menm m te al nan lagè, mwen te viktim. Sa k pase? M te al lopital alèz. Men ou menm sonje w pap ka al lopital. Pa kite yon yon mete w devan pou lwe mach ou. Konnen granmoun ou ye. Ou pap timoun ankò. Franchman, enfiniman a va eskize m anpil. Si ke w te konn li. Ou ta wè tout kòmantè yo. Hein ou ta wè tout kòmantè yo. Ou ta wè tout mesaj moun ap jou. M wont pou ou wi jamè m wont. Hein gade nan valè bagay m te ye avè w. Ou konprann m di Bondye mèsi. Dèske Bondye retire m nan sa ooh gloire a Dieu mèsi senyè. Ou konprann gade m sot nan degoute mò avè w. Hein m sot sot nan degoute mò. Ou konprann sa m di w la. Pase mwen ansanm avè w. Ou konprann? Ou ki te konn pase m lòd, fè yon seri de bagay. Men m te di Bondye mèsi, lè ke m te vin chèf ou a, m pa t fò sa yo. Fò wè m pa menm moun avè w. Tankou jèn ti gason ke m ye, en, se pa bagay m konn abitye avè. Lè w konn al di m, an al leve mò met nan do m pou fè lwil, an al leve mò met nan do m pou fè dlo mò, An al leve mò avanw met nan dom pou fè humm pou fon seri de bagay boutèy kout lè ou konprann Bondye fè chak lèw konn pasem lòd mal fè sa yo mte wonz kòm epòk lèm te sòlda men lèm te chèf èskem èskem te fò sa hein mesye mpral di nou Bondye renmen nou Bondye renmen nou Bondye renmen nou Bondye renmen nou. Paske mwen menm, m pa renmen sa n ap fè a menm. E m ap li yon lòt vèsè avè nou pou nou ka pi alèz, Kote Bondye pa renmen moun k ap fè sa ki mal mesye? Nou mèt ap viv, nou mèt ap dòmi, nou pa byen dòmi non. Nou mèt ap manje, m konnen nou pa p byen manje, men poukisa mesye nou pa kite bagay sa? Poukisa n ap fè Sendomeng pase mizè konsa? Poukisa n ap fè Malpas, Grandsye pase mizè konsa, Barebrè? Nan menm zòn nou wi mesye! Eeh menm zòn non poukisa nap fè peyi a soufri konsa enfiniman m ta renmen nou fè menm jan avèm pou nou sove tèt nou paske mesye nou pa ret jou ankò pou nou mouri èske ou konprann alò ou konprann nou chwazi voye manman nou gaspillage chwazi voye manman l la Dominik Ou chwazi voye manman w Giyàn, ou chwazi voye sè w Giyàn, epi on bon pou kraze peyi a. Ben Bondye wè w, Bondye wè nou tande ti mesye, nou ak gade Naome nan Naome 12 vèsè 9 kisa l di? Se pou nou youn renmen lòt ak tout kè nou. Ou wè sa l di? Rayi fè sa, li di rayi sa ki mal. Li di, Rayi sa ki mal, men, kenbe fèm nan fè sa ki byen. Men ni wi mesye! E, Bondye di nou rayi fè sa ki mal. Kote l mesye? Sa vle di e ti machin nan pou nou pran, pou nou, wi m konnen e ti machin nan pou nou pran pou nou manje. M konnen e ti machin nan pou nou pran pou nou viv. M pa gen pwoblèm. Men remèt, remèt zam. Pou w wè, Si leta, fè yon premye jès a leta, remèt leta zam yo, epi nap wè si Bondye li menm li pap gen gen padon pou nou. Mesye, m pa ta renmen pou se lè n nan men lapolis pou nap depale. Yes, m ta renmen pou nou fè menm jan avè m, pou nou kite sa, pou nou bay peyi a yon chans. Tout chèf gang nan peyi a, 1. Ba yon chans non. M t ap kontan. M t ap rejwi, m t ap fè fèt avè nou. E m t ap fè gwo demand pou nou. Nou pa t ap janm grangou menm jan avè m. Hein? Mesye, ba pèyè a yon chans. W ap gade lanmò. Hein lanmò? Ou di w bay trèv. Sa vle di w di w, ou di konsa w bay trèv, trèv la gentan fini la? Li p ap bon konsa. Li p ap bon konsa. Èske w konprann? Sa vle di gaspiyay. E konsa w pran peyi a e konsa w fè l. Sa vle di nou menm, se pran machin bon gade. Nou lage dominiken nan kouri nan raje. Men se nasyon blan, e yo menm k ap okipe nou wi mesye. E vwazen nou wi. E mesye se vwazen nou sendomeng ye wi mesye. Pou kisa n ap fè tout abi sa a mesye. Pou kisa n ap fè bay tout pwoblèm sa a. E moun parèy nou n ap manje ankò. E lòm nou ye mesye. Sa vle di nou pa gen konsyans nou pa ka pran konsyans menm. Waww monchè infiniman sa fèm mal anpil ou konprann sam diw la sa fèm mal anpil humm sa fèm mal anpil gade gwòsè yon kout pawòl li di nan jan nan jan 14 vèsè 15 si nou renmenm gade sal di si nou renmenm Se pou n obeyi kòmandman m yo. Men ni wi. Mwen di l ankò, men ni wi. Li di si nou renmen m, se pou n obeyi kòmandman nou. Ou wè sa m di w la? Mesye, mwen renmen sa. Mwen renmen sa Bondye fè a. Bondye sove lavi m. Bondye bon m chans. Bondye bon m chans. E Bondye bonm chans li lage Som, m ap redi l ankò, li lage Som 45 vèsè 20 nan men m. L ap pwoteje tout moun ki renmen l, men l ap detwi tout mechan yo. Mesye, Letènèl gen pou l vin detwi nou wi. Yes. Letènèl gen pou vin, Letènèl pa ret anpil tan ankò pou l detui nou, pou l fini ak nou. Konnen mechan nou ye. Le maten nou klere kou l fè dizè, nou etèn. Konprann sa vle di e zèb nou ye mesye. E zèb nou ye. Men, komisarya Gantye a, m pral nou bagay, espo fè wi. Aa ou ta ka bay pèp la yon ti chans. Ou ta ka bay pèp la yon ti chans. Se David kap pale avèw. Frè David kap pale avèw. M pral diw gade. E frè David kap pale avèw. Pa fè sa. Aa m pral fè peyi a sispèk ou. Ou nan yon seri de bagay. Pa fè jan de bagay sa. Ok m pral diw. Nou pa ka dim pou m pa plede pou pèp la si ke mwen konvèti. Mwen restore. Ok m pa gen pwoblèm non. Men m pa pale de sa ki mal. M pa pale de vye bagay. Men pèp la fò l jwenn yon chans mesye. Yes. Fò l jwenn yon chans. Ou konprann? Bondye di l ap pwoteje tout moun ki renmen l. Ou konprann? Men l ap detwi tout moun ki rayi l. Aa. Èske w konprann? E, mesye, konvèti pou nou ka jwenn padon Bondye. Paske l rele nou nan Matye 11, 28. Li di, Tout moun ki fatige, ki gen gwo chay lou sou do yo, vini, l ap ba nou repo. Bondye, gade, l di peche w la te mèt wouj tankou kramrazi. L ap netwaye l, l ap lave l, l ap fè l, l ap fè l blan, w konprann, tankou koton. Lap lavel avèk yon branch fèy izòp. Èske w konprann? Branch fèy izòp la, li pi mal pase klowòks. Èske w konprann? Li pi mal pase mikabonak. Lap lavew, lap pwòptew menm jan mwen menm. Ou konprann? Li lavem, li pwòptem depi avan kem te restore. Mesye fò nou wè m te gentan restore deja. Mesye m pa renmenl. Li pa fèm byen. E jèn nou ye. E jèn nou ye. Lè yap pale mal de nou an l pa bon. Chak jou yap pale mal de nou chak jou. Pran vitelom e granmoun ou ye, kolèg e jèn ti gason ye. Poukisa nap fè jan de bagay sa? Sa vle di nou kite yonyon mete nou devan ap fè sak pa bon. Sonje yonyon gin ton kote. Sonje yonyon gin ton kote pou machin pa frape l. Sonje yonyon gin ton kote pou bal pa frape l. Men mesye si gen pou frape non kap frape. Kisak te enposib konsa pou se vole tou ba nou manje lè ke nou pat gen zam nan nou pat manje nou pat viv. Wi se vre nou ka pat gen lespri. Pandan map pale avè nou an la nou ka pran konsyans wi de sa nap fè a ki pa bon an. Yè nou kraze lari a, polis gantye yo kanpe yo kwaze bwa yo yak gade nou. E polis gantye yo konnen si yo met yon bakòp kafou boje, yo met yon bakòp kafou brenn, yo met yon bakòp nan 5 lan e lapè, yo lage wout la ba nou pou nou kraze mesye. Aah e konsa nou pran peyi a pou nou devore? Hein? Wi se vre m te ladann. Antanke nèg, Bondye vin bay lespri kounye a lap di nou men men ki chemen pou nou pran. Men se chache met bon konprann nan tèt nou non pou nou ka dire sou latè. Nou pa ret 1 an ankò non pou nou mouri. Bondye fèm santi sa wi. Nou pa ret 1 an pou anpil mouri ladan nou non. Enfiniman sa fèm mal, pou chak lè yon yon di nou kraze lari a pou nou kraze l. Men sa fèm mal tou, avèk polis nasyonal, penitansye a ki fè jan de travay sa, e ki pa janm bay peyi a yon souf tou. Ki pa janm bay peyi a yon souf. Pase yon moman si ke yo pa, si ke yo te sere boulon yon yon, m panse, pèp Gantye, pèp, pèp, pèp Sendomeng ta gon souf. Èske w konprann? E. Granti, lapolis granti yo, poukisa nou fè sa? Sa vle di, e, e, e, e, e, e, 7 minit a kondi machin pou nou rive sou nèg yo, pou nou kite nèg yo pran 3 kamyon gaz, e san konte lòt ti machin, san konte lòt gwo machin? A, monchè, mesye, sa fè m mal anpil. M kwè gen yon jou, Bondye ap, Abraram ap di sètase. Ou konprann sa m di w la? Pwomennen fè kòb kidnapin voye ba yo. Lajan sa e pa anyen lap fè pou yo non. On jou ap nik tou wè polis nik pran yo li mete men sou yo. Ou konprann sa m di w la? On jou lap wè wap wè nik nik wè polis pran mete men sou yo li voye l vini. Èske w konprann? Sa vle di, bon m pa la pou m agravye lè choz, m pa la pou m agravye lè choz. Pase w konprann m paka ap kouri bay non konprann man mon gaspiyay men fò ta fon silans wi Bondye mande pou fon silans letènèl mande pou fon silans konprann lamò fò ta fon silans wi man en letènèl mande pou fon silans yon yon fò ta fon silans wi pase w konnen man mon gen anpil pwoblèm w konnen man mon gen anpil pwoblèm wè so konprann. Aye nou annik fè kòb kidnapin ou konprann, voye bay, ou konprann, voye, voye, voye ba yo, epi yo menm menm pou y ap byen manje, pou y ap byen bwè epi pou yon lòt pèp menm nan pwoblèm. Mesye m pa renmen l konsa non, m pa, m pa, m pa, m pa, m pa tèlman fin renmen l konsa. Si nou wè, si nou wè Bondye, Bondye, Bondye rive nan baz la, hein, li retire premye chèf, nou menm nou pa t ap nan bezyen ranplase premye chèf non. Nou ta sipoze tou konvèti, nou ta sipoze tou repanti epi pou nou jwenn padon Bondye. Sa byen fè mal, yè nou kraze lari a. Ou konprann sa m di w la? Sa byen fè mal dèske yè nou kraze lari a. Èske ou konprann? Èske, èske nou konprann? Sa byen fè mal, sa byen fè mal pou sa nou fè yè a. Ou konprann? Sa byen fè mal pou sa nou fè yè a. Nou kraze lari a plat. Pran pil machin gaz. Sa byen fè mal wi. M santi, m santi m pa byen. Men, m vin avèk vèsè pou nou, pou nou ka konprann Letènèl mande. Se pa Letènèl ki mete dosye vòlè a, èske ou konprann? Se nou menm ki chwazi vòlè, pase Bondye li menm avan l te kreye lòm, li te fè, li, li, li te met manje anvan. Konprann li te met manje manje anvan lè nou vini pou nou manje apre li kreye nou li di nou men jaden an gagote èske ou konprann li pat li pat fèl pou nou te vole li fèl met la lè nou grangou pou nou manje e lò e ada ak ev te fin peche wè sa l te fè li te fin ba yo santans yo epi epi li te ba yo yon pòsyon tè pou yo viv Pou yo sekle, pou yo bwete dlo, pou yo okipe bèt, pou yo viv. Men sa vin fè m byen mal, dèske pou se sa n ap fè nan peyi a. E Leta fèmen je yo. Ou konprann? Leta fèmen je yo, Leta kite nou kraze. Pase lè nou fè, lè nou fè, Nou pote lè nou fè lajan, m pa gen pwoblèm PM. PM Ariel Henry, m pa gen pwoblèm avè w non. Men bon Dye wè w. Ou konprann? Claude Joseph bon Dye wè w. Èske ou konprann? Minis jistis la bon Dye wè w wi. Kidnapin kat, kat bò nan peyi a. Bon Dye wè nou misye. Dcpj tou m pa renmen sa wap fè a tou non paske nou konn tout nou konn tout kijan pou nou antre sou nèg yo humm sa byen fèm mal m rele w dcpj m pale w m pale avè w an prive m di w men sa pou w fè men sa pou w fè men sa pou w fè m pa konn se te dcpj li te ye tou Pase m pa dakò si ete de si ve jou te ye, gade valè, gade valè pale konprann anvan kem restore letènèl pale avèw, bon si nou konnen, m pa nan pale a jounalis, jounalis pa ka vin mandem de liv, men avèk pouvra Bondye, avèk pouvra letènèl, map pale avè nou wi, pap joure non, e map pale avè nou, Bondye wè nou, Bondye konn tout, Bondye wè tout sa nap fè yo. Bondye wè tout sa n ap fè yo. Men mwen menm, m konnen m kanpe sou Egzòd 14, ke Letènèl konbattra pou vou e vou regade le silans. M trè poze. Mwen trè, trè, trè, trè poze. Èske w konprann? M trè poze. E, si nou konnen n ap chache m, nou pap jwenn mwen. Paske Bondye li menm, nan konpasyon l, li sere m anba zèl li. Li sere m anba zèl li. Gaspiyay m pa gen pwoblèm avè w, lanmò m pa gen pwoblèm avè w. Ou konprann? Yon yon pa gen pwoblèm tou. Bondye, men Bondye wè nou. Tout lòt chèf gang nan peyi Dayiti yo, bay Ayiti yon ti chans. Hein, bay Ayiti yon ti chans non. Ooh! Ala bèl bagay lè yon nonm ap mache dwat devan Bondye. Ala bèl bagay lè yon nonm pap fè sa ki mal. Ala bèl bagay lè yon nonm ap rejwi sa ke l te fè l ap manje. Ooh, pa gras Bondye! Konprann epa pa gras lèzòm non se pa gras lèzòm e vòlè ou vòlèl men pa gras Bondye Bondye sèvi avèk de frè de sè konprann gade gade kòman m fre Bondye t voye sa yo bon mwen men m panse si nou fè menm avèm m panse Bondye ap fè pwovizyon pou nou pa zam nan tou ba nou manje non mesye zam nan detui lap detui nou ou konprann m panse bout blak ou son nèg ki gen bèl konprann m panse Joel ou son nèg ki gen bèl konprann fon reyinyon. Ou konprann oh nal fon reyinyon ou konprann ba peyi a yon chans non yon yon sèlman paka kanpe devan nou tout poul ap pede voye nou fè sa ki mal non eh mesye poukisa nap fè sa eh Y kòlèg poukisa nap fè sa mesye jere may nou non mesye mesye m renmen nou anpil wi nou konnen m renmen nou nou konnen m renmen nou si nou pap fè sa ki mal men atyèlman la nan jezi m pa renmen wè moun kap fè sa ki mal non. Wi se vre m pat m pat bon men si Bondye sonje lavi m son tras m ba nou sonje lavi nou tou non haa mesye haa kè m fè m mal kè m fè m mal lè m wè Ayiti konsa wi kè m fè m mal e m kwè Bondye li menm Lap fè wout lap fè chemen. A e mwen menm, pou kote m te gitan rive se Bondye sèl ki pran lavi m. E pat gen nou youn ki te pase grangou pase m, pat gen nou youn ki te pase mizè pase m, paske mwen menm menm, on sèl bagay m pat rete pou m te manje wi, nou konn sa l ye deja, sa je pa ka wè a, se li menm, pou tèlman grangou a tap bat mwen. Men Bondye te vin fè m kwochi ti kò m nan. On bann kote non men m retire kò m. M retire kò m. Grangou pa ka fè m manje lanman ankò. M ap apsepte tout soufrans yo kòmsi yo te dous. Pase, deyò a pa gen anyen ladan l. Touye moun pa gen anyen. Vòlè pa gen anyen ladan l. Se ladan l mwen te ye. M wè l pa gen anyen. M wè l pa gen anyen. Se je m on bann ki pete. Se ponyèt mwen ki kase. M sot, m antre nan lemond san anyen. M sòti san anyen. A yon sandal. A yon pantalon chemiz. M kwè Bondye gon pa pou l fè avè nou. Tout sa m pa di mesye ke Bondye beni nou. M panse sa m ap di yo nou. N ap tande yo. Pa gras Bondye. E m kwè Bondye ap ouvè wout pou tout moun. Pou tout jèn ayisyen ki sendomeng. Ki pa ka travay. La mò m. Jèn gason pa konn san wont non pitit gason m. Fon jan non. Ou konprann? Kade w kou jèn ti gason sa a. Ou konprann sa m di w la? Mezi ou wè YouTube ap fè piblisite avè w, ti TikTok ap fè piblisite avè w, men yo joure w anpil tou. Ou konprann sa m di w la? Hum. Iberson m pa gen pwoblèm avè w non. Iberson m pa gen pwoblèm avè w. Alyas Gaspiyay, Iberson m pa gen pwoblèm avè w Gaspiyay. Bon Dye wè w. Hum. Bondye wè w wi. Bondye konn tout bagay. Mèsi. Tout sa m pa di. Ke Bondye beni nou pase m santi kè m ap rache pou Ayiti. Mèsi. Mèsi, mèsi, mèsi, mèsi. Ke Bondye beni nou. Antouka mèsi la fami. Kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. E pi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail. Pi aprè, qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!